Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ebyen fòn di ke ee pandan. Gwo chèf gang yo ap bay la repiblik pwoblèm men gen anpil ti piti kap boujonnen ki sòti pou yo bay pwoblèm tou men la polis li menm li mete li an aksyon pou kapab mache mete men nan gagann moun sa yo. Se nan sans sa nan depatman nò peyi a genyen 3 endividi. ki fè pati yon manm aktif nan yon gang ki ap evolye nan Mòn Wouj, ebyen yo apreyande yo jounen mèkredi 11 out 2021 an. Se SDPJ nan Nò ki mete men sou mesye sa yo. Genyen Louvens Thermidor, li gen 23 lane. Genyen Jameson Zephirin, 24 lane, epi Stanley Sam, li menm tou genyen 24 lane. Yo arete mesye sa yo nan Milo alòske yo te an misyon pou kapab al soutni chèf gang Renaldo Jean li menm ki lopital. Alò, gang sa li espesyalize li nan kesyon vòlè tè, asasina, menas de mò, asosyasyon de malfetè. Donk, se 3 mèk la ke vou regade sur la foto. Ebyen, mesye sa yo nan men lapolis, yo pral gen pou kapab reponn kesyon epi apre y ap mete yon kote pou kapab respire mye paske ben nan lari an yo te kapab touye yo. Enstitisyon polisyè la li menm kaptire pi defere nan pakè Pòtoprens plizyè endividi yo menm ki se Jerry Derilus, Idaniel Julma, Joel St-Fleur, Junior Paul, Clervil Davidson, Edouard Louidon, Ebyen yo repwoche yo nan kesyon anlèvman asasina kont polisye Jean Frantz Gué, Peterson Derville, Silvert Jean Pierre yo menm tou te afekte nan komisarya Sen Jozèf. Hum! Atansyon wi la! Tèt chaje! Antouka donk anpil nèg nan men lapolis ebyen mesye sa yo yo Anlve polisye, yo fè yon seri de bagay, enben pou lestan lapolis mete men sou yo. Lapolis kontinye ap mache chache move grenn nan lari an, sof ke lè gang lè pli repite sa k parèt enpe difisil yo, eski yo a en plan jisteman pou kapab mete mesye sa yo yon kote men se pral enpe difisil paske. Nèg ou wè ap arete yo se ti gang ki fèk ap vini. Se ti gang ki kapab genyen de ramifikasyon avèk lòt gang oubyen se de nèg kap fè aksyon izole. Men gwo gwo bout tonton chèf gang yo ebyen nèg sa yo jan yon ansyen bandi toujou di sa se de nèg ki gangle byen se vrèman difisil pou rive sou yo paske sinon ebyen lapolis sipoze tabli anpil strateji. M panse bagay sa te sispann li retounen lèzòm kriyèl yo menm yo residive kisa k pase sa se yon nouvo krim pasyonèl sa pase nan okap nan yon zòn ki rele odn kote ke genyen yon ti dam li menm ki pral gradye nan agronomi usnh nan lenbe. Septanm kap vini la a, ebyen malerezman y a une mauvaise nouvelle pour elle, adje! Aprè yon ti diskisyon avèk mennaj li, ebyen mennaj la tire l. Mezanmi wo! Imajine w ti pitit la, yon bèl timoun mesye! Waw! Ti pit la pral gradye, li renmen avèk yon sanginè, nèg la touye l. Bon! Kesyon touye fanm, bagay sa mwen m toujou ap preche l pou m di nèg yo, Haltela, pa fè bagay sa yo paske menm lè w te yon kriminèl andursi, ou pa kab nan diskisyon avèk fanm pou touye l. Se pa nòmal. Fi a gen dwa di w yon bagay ou pa dakò. Fi a gen dwa mande w kite. E mwen m toujou di sa, petèt yon nèg kapab jwe m ou ka pa aksepte avè m. Si w gen mennaj ou, ou kenbe l an flagran deli avèk yon lòt nèg, Ou pa oblije touye l non. Ou pa oblije touye l. Dayè, Koupe Kloue gen yon mizik ke l fè ki di, Demokrasi seksyèl. Ou gen mennaj ou, ou fè mennaj ou konprann ou. Ou pa sentire fi a. Ou ba l tout libète. Avèk kondisyon, avèk konfyans. Epi si gen yon bagay ki mal pase, si nou pa ka antann nou, si gen de twa moun ki mete bouch nan koze a n pa kapab rive antann nou, ebyen, Poze! Ke tout bagay rekòmanse, chak moun fè wout yo paske sa konn egziste ke gen moun ki fè dizan renmen epi yo pa kab kontinye. Sa se kase. Donk gade ti pit la atè a la mezanmi. Atravè foto a se vrèman tris. E aparaman l sanble ke nèg la tire l nan tèt. Humm! Antouka nèg yo rekòmanse ankò. M swete sa se dènye zak mesye ke nou pa kontinye. Genyen yon voice, mwen kwè ke se yon polisye ki voye voice la. Yèswa pandan mwen pral dòmi epi m tande voice la yon zanmi m voye l ban mwen. Ebyen sa pase o nivo de Martissant kote ke ta sanble gen yon polisye paske moun nan di aparaman se ta yon polisye. De nèg ki sou yon moto, yon kòs lonsenn epi men fò m di nou depi kote y ap fè sikilasyon. Anwo nèt, ebyen genyen 2 nèg k ap mete antèn. Pa egzanp, si yo wè yon nèg parèt sispèk, nèg la ta gen zam sou li, yo mete antèn sou li, epi jiskaske yo ta pran l. Ebyen se konsa genyen 2 nèg ki sou yon moto kwòs lonsenn m ap di nou an, epi pandan nèg yo fin kite Bòsèt Bènadèt, y ap desann pi ba, epi sa w tande a la a, paske gen nèg anwo a ki t ap rale machin, ebyen nèg yo pwente. sou 2 nèg ki sou moto. Aparaman, le kondiktè li sanble gen zam sou li e se ta yon polisye. Ebyen, nèg yo pwente nèg ki dèyè a yo fè l kouri, yo fè l ale. Epi lòt la yo pran n nan kòlèt yo antre avèk li nan yon baz. Bon, kounye a la a, m ap poze tèt mwen kesyon, èske yo pran zam nan nan men l? Alò si li arme, aparaman, yo kite l ale paske te gen antèn sou li. Eske nèg yo ta touyel? Men kelkeswa sa ki rive a mwen m vle bay nèg yo yon konsèy, polisye yo. Si yon polisye ou rete Carrefour wap desann pou vin travay nan centre ville, si yon polisye ou rete nan centre ville ou prale Carrefour pou al travay eske ou kapab ekspoze tèt ou nan sitiyasyon sa map gade la? Ou imajine w batay ap fèt, moun ki pa genyen yon bout fè sou yo ap pran bal, vwa yon nèg ki polisye yo ta konnen w se polisye. Tande byen sa m ap di nou an wi mesye, lavi nou enpòtan ke tout bagay. Si w pase bò lari an, ou wè yon pòv k ap mande, epi ou di l lavi a lanmò, sa l pi renmen l ap di w kite l kote l ye a, l ap viv konsa. Kelkeswa moun nan, li pap dakò pou l mouri. Se pou m di nou ke nou pa kapab aksepte travay nan yon sitiyasyon konsa. Yo fè m konnen e gen moun yo pran nan APN pou kapab ale avèk yo lòt kote men se de gran toryan. Ebyen nou menm sa nou ye? Bon nou menm k ap fè yon djòb sal konsa mesye, yo kite nou atè yo pa okipe nou. Ke nou ekspoze sitiyasyon an pou n di Nou pa kapab kontinye travay nan sitiyasyon sa. E, chak grenn nèg ap degaje w la pou wè kòman w ta kab vini pou w vin travay epi lè pou w al lakay ou se nan difikilte oubyen lè pou w pase pou w al travay se nan difikilte. Non se pa bon. On polisye pa kab ekspoze vi l nan sitiyasyon sila. Si nèg yo ap voye de twa blende al pran nèg ki kafou pou kapab mennen yo vin travay Pòtoprens, si y ap voye de twa blende Bay nèg ki pò o prens pou kapab voye yo al travay kafou ke yo fèl men mesye nou pa kapab ap travèse yon zòn peryez konsa pou nal travay non mwen konprann sitiyasyon nèg gen madanm nèg gen pitit sou fè de twa jou pa al travay bon yo kapab pran sanksyon kont ou sa w tande a la gen pwoblèm men mesye lavi a enpòtan fò nou egzije pi bon kondisyon travay fò n pale ak komisè n pou n di a komisè n paka vin travay nan sitiyasyon sa matisan pa bon. Nou se polisye se vre men nou pa genyen yon eskòt ki avèk nou lè nap travèse zòn danjrez sila. Bon aparaman nèg yo kapab fè yon bagay men m ta swete si misye gen yon zam sou li ke nèg yo pran zam nan yo voye l ale men pa rapò ak yon seri de bagay kap pase la bagay yo vrèman tris. Gon enfòmasyon m te bay konsènan batay ki te gen yè aprèmidi men jiska prezan fò n di ke machin yo nan lari. Donk lapolis pa rive gen chans leve machin sa yo. Machin ki fè aksidan, sa ki tonbe bò wout la. Bon brèf mwen swete ke petèt nèg yo kapab anime pa la bòn volonte pou kite lapolis leve machin yo. Paske bagay la di. Bagay la di. Antouka konsèy pou tout moun k ap fè zòn sa a, ke yo se polisye, ke yo se moun ki nan popilasyon sivil la.